Dadi, un caid dans la zone de Brooklyn, alye de Gabriel qu'on a l'habitude d'appeler Ti Gabriel. Dadi, un ancien animateur, yon nèg ki toujou nan anpil pwogram nan yon sèten epòk. Jounen jodi a la a, se youn nan bandi anpil lòt gwo bandi pè. Se youn nan bandi ki li menm pa pè sa ki rele fas kare. Se youn nan bandi ki. Si jounen jodi a la a, genyen gwo pwoblèm antre Bouklin avèk Wo Solèy, li se yon eleman enkontounab. Depi kèk tan gen yon feuilleton ekeran, dramatik ki ap toune antre le clan du Gepèp e les hommes du G9 en famille et alliés. Batay sa lakòz anpil moun pèdi lavi yo nan Site Solèy. Anpil sòlda tonbe. Anpil lekòl pa fonksyone. Gen timoun ki pèdi ane lekòl. Malgre anpil tantativ sèten notab, dotros otorite pou kapab pèmèt ke gen yon seselfe dirab mè an ven. Paske la batay konsist a ganye di teritwa, tiye dotrobant rival e rive kontwole Site Solèy. Pa ke sa, gen yon batay politik ankò. Donk se mwa ki si le chèf. Je si le mètre isi, pèsòn dòtre pa kab vin bat lestomak yo nan kanton an. Dadi fè anpil batay. Dènye batay. 2020 an, kote ke G9 ansanm avèk G-Pèp tap twoke kòn yo nan Site a, Dady pat janm pè fas kare yo. A plizyè repriz, li mande Barbecue fas a fas. A plizyè repriz, li mande mesye yo pou kapab mete pye yo atè a pou vin batay. Men ekoute Dady se youn nan moun ki genyen gwo dyab sou li, paske jounen jodi a la pa bliye depi yon moun li nan game nan, Li toujou al gwo kote pou al mete gwo djab sou li. Kesyon djab la map gen pou nou fè yon emisyon sou li pa rapò ak sa kap pase nan site solèy la paske gen anpil gwo sakrifis ki fèt nan batay sa nan site solèy. Se sak fè w wè gen anpil gwo tèt ki tonbe e ke jounen jodi a la malgre tou batay la li ap kontinye. Daddy te toujou konprann ke li pa pèse, li pa pran nan bal. Men, gen yon jou k ap rive, Dadi pral pèse. Menm nan ane 2020 an, pa bliye m di nou ke batay k ap fèt la se yon batay pou kapab genyen teritwa. Le chef de Belecourt, Isca, a force de vouloir gagner du territoire, li plase yon sòlda nan Pierre-Six ansanm avèk anpil lòt lyetnan. Ce soldat s'appelle Watson, men yo konn rele l Ti Watson. C'est un homme fragile, un ancien lieutenant du quartier de Boston. Lè yo al mete solda sa la, anpil nèg ki te avè l kòmanse gen gwo dout. Nèg yo kòmanse ap plenyen. Men ekoute Watson, c'est quelqu'un qui s'acclimate à la situation en face, Watson pa gen pwoblèm. E gen yon jou, Towo sa ki rele Dadi a, li debake ansanm avèk tout sòlda li yo, li pete bal a nèg yo, pete bal, pete bal. Epi, pandan nèg yo ap pete bal konsa, Watson rele l di, Mesye, bagay la kwense la a wi. O pwen ke gran chèf yo di l, Si w wè w pa ka genyen batay la, jwe pye w. Ebyen nèg yo te abrite. Bon, aprè Daddy ak ekip li a fin pase flo a, nèg yo tounen. Men nan batay pyès 6 la fò n di ke gen anpil moun nan popilasyon an ki pèdi lavi yo paske on moun ki abite pyè 6 l ap raple l de yon dimanch konsa depi katrè di maten moun sa anba kabann yo pran paske se te yon delij de fe, yon konsè de bal jiska midi. Daddy pa vle bay vag. Dady vle takinen nèg yo jiska la fen. Epi Dady rete la, rete la. Men le 9 septanbre 2020, se yon dat ki ta pral jwe kont Dady. Dady pote boure nan yon batay. E lè sa nèg yo te byen prepare. Klan Ti Watson nan pase Dady plizyè kartouch. Men koute bal yo, yo tonbe kote pou yo pa t fè twòp malè. Dady tonbe. Gen anpil bal ki pran l nan pye, li pa t ka kanpe. Li tonbe. Pandan latè a, se le moman klan Ti Watson nan ap pote boure. Nèg yo ap mete bal pou yo kapab al ranmase kò la. Paske nan nivo gè, depi ou mete enmi a atè, si patizan li yo kite kò a, se ou menm ki pran l. Nou kapab rele sa yon double defèt. Se yon imilyasyon. Depi w nan batay, ou gen yon alye ki bò kote w, depi l pran bal, fò w fè tou sa w konnen pou w kapab rekipere kò w la. Ou konn gade sa nan fim, menm lè nèg ki anfas la pi puisan, pito ou menm tou w mouri, men ou rekipere kò w la. Ebyen, lè nèg Watson yo ap avanse pou y al pran Dadi, nèg ki avèk Dadi yo fè yon kalkil. Paske Gabriel gen yon atachman tout afè patikilye pou Dady. Dady se yon gran chèf nan baz la. Si nèg yo tounen san Dady, Gabriel ap di ekoute, wè pase Dady. E nèg yo oblije fè tout sa yo konnen, fòk yo vin ak Dady menm lè Dady ta mouri. Ebyen nèg yo reziye yo, yo tou pote boure nèt. Epi y ap refoule nèg Pyè Sis yo ak bal jiskaske yo rekipere kò la, yo vini avèk Dadi. Men fò n di ke depi se bandi, a 99 pou san se kriminèl san pitye. Nèg sa yo pandan yon preparasyon yon gè konsa gen yon bòs k ap ranje kawotchou. Poutèt nèg yo di bòs la ede yo fè yon separatè nan lari an, bòs la genlè pa t vle, nèg yo touye bòs la, nèg Dadi yo. Epi, lè nèg yo ale avèk Dadi, nouvèl la pa ka pran lari paske Dadi se yon gran gran gran gran jwè. Se kòm si m ta kapab di w le Messi de lekip ou le Cristiano de lekip. Men pa bliye ke si w al chache byen, olandmen, Chèn ki te premye bay nouvèl sa se nou menm paske vous savez tout simplement que nos arabes sont nombreux epi Dady vin an konvalesans yo mete fè nan pye Dady, Dady reprann li kounya Dady retounen nan game nan eske'n kapab di pour de bon oubyen lanmò a pi pre? On sè pa. Men, Dadi sanble vin pi pwisan, pi pa pè moun. Dadi se youn nan nèg yo toujou ap chèche. Men, Dadi pa janm mawon. Sa nèg yo pral fè la a? Nèg yo pral jere yon batay pou yo kapab detui nèg yo sou plan enfrastrikti. Nou pral vini avèk yon emisyon sou kesyon sa a paske pa bliye nèg anlè yo lè y ap batay tou, yo gen yon seri de estrateji yo mete anplas. Men nan kad batay sa yo la m ta kapab di Dady vin yon eleman, kòman m ta di sa? Misye nwi nèg yo anpil. Li nwi yo kòman? Nou pral gade yon premye videyo. Dabò, si w ap tande byen, ou ta kapab di ke se bandi il a une voix de démon. Kòm par exemple sur cette vidéo kote li ap bay mesye yo anpil defi. Bann sanwont. Si ta lap fout manje lajan Jovenel anyen serye n pap regle. E boukli nap tann lè nap regle yon bagay serye. Nan dezyèm ti videyo nou pral gade a, se yon videyo kote ke Dady abiye nou ta kapab di an blouz, se kòmsi se yon medsen. Men li kamoufle vizaj li avèk yon objè tankou yon mont kèlkonk, se jis pou w pa wè vizaj li. Epi kisa l di, li di, Mesye sispann. Anmègde Bouklin. Paske fòk nou pran ti amoksisilin nou, fòk nou pran ti konprime nou paske lè Bouklin lage bagay la nan kò nou, bagay la cho. E m pa ta renmen pou n ap pede opere tout tan paske mwen menm m toujou la pou m ba nou anpil kout kouto. Regarde ça. Avèk operasyon. Apre, si nou ta vizite sal operasyon an la, ou kwè nou byen prepare pou tout moun ki anmègde Bouklin pou jwenn piki pa w la ki se amoksisilin nan n ap ba w anvan pou desann tansyon. ou genyen an, ou konprann, chalè k ap montre w la, e kote ou santi k ap fè w mal la, kote doulè Bouklin nan ye nan kò w la, ou konprann. Ti mesye, poze nou mesye, pa anmègde Bouklin, kite Bouklin. Si e pa sa mesye, y ap fenk kare opere nou, e mwen menm m la pou m fout nou kout kouto ak. Wè jan misye ap tchuip sou nèg yo! Tèt chaje! Videyo nou pral gade la a, ti bout videyo a, alò m ap di Arab mwen an mèsi anpil, yon gwo Arab ki pèmèt ke nou jwenn videyo sa yo. Li konsène batay ki te gen. Wè nan yon premye batay, Dadi poste nan yon var. Men pandan l nan var la, genyen yon sòlda ki li menm sou yon do kay, men sòlda a poste tou. Men, li pa konnen si Dadi genyen kontwòl li. Gade byen ki sa k fèt la. Ou menm menm. W ap kache, m wè w. Depi ou parèt, ou ka ka wè la. Depi w annik parèt byen parèt la. Wè la, byen parèt pou wè. Map kache mwen, mwen k poko vle ba yo la. Nan ti tou sa map tann ou. Ti tou sa la cheri. Tout jan nou ye la m wè nou. Wè la. Mèt te la. M wè w. M wè w. Vwa misye son pwoblèm wi. Vwa sa son vwa demonyak. Kounya dènye videyo n pral moutre w la sè ke se nan moman nèg yo te fè lapè a avan repriz batay la an 2020. Misye poste sou do kay la epi gen yon lòt sòlda li menm ki ap kale kò l anlè a l di wè lapè a bon pou ou mèt di sa paske wè m t ap gentan koupe tèt ou la deja. Epi misye vize nèg la epi pou di ke men sa l t ap fè si pa t gen lapè nan moman an. Nan lapè w ap pi alèz. Ou konprann? Lè gen lapè w ap wè w alèz. Ou wè jan w ka met tèt ou deyò? Ou wè jan w ka alèz? Anben si w kwè nan lapè w ap ka desann anba tou. Ou konprann? Wè. Vwala. Men kounye a w ka mete de pye w deyò. Ou pa konprann? Sa vle di mwen menm son moun depi m tande lapè mwen dakò. Si m pat dakò la sa w wè. Sa nou wè sou fas wi la. Bon Nou gen anpil detay sou Dady, Dady yon gwo chèf nan pwojè nan Brooklyn byen sur ebyen kit ou te gwo chèf kit ou te ti chèf pa bliye nou tout nou gen pou n ale e tou sa w fè Sou latè, se sou latè w ap peye l. M pa gen pou mwen ankouraje pèsonn nan lojik mòtifè la. Depi yon nèg se moun w ap touye, ebyen, atann ou aske gen yon sò ki rezève pou ou, li kapab pa jodi a, men l ap demen. Si l pa demen, l ap aprè demen. Pa gen moun ki towo vre sou latè. Pa bliye m toujou vin avèk yon lojik. Yon nèg ba w yon zoklo, l ap jwenn yon lòt gwo nèk ba l yon zoklo. Gwo nèg la l ap jwenn yon lòt gwo nèk ba l yon zoklo. Nèg yo paka bay zoklo a, lap pase anba yon pye kalbas, ap gon gwo kalbas vèt ki tonbe sou tèt li. Ou konprann? E pye kalbas la li menm, loray ap tonbe sou li. E loray la li menm, Bondye ap annafè avèk li. Konprann byen teyorèm banal sa nan lavi, lè sa a, m panse ke na va di tèt nou ekoute, ann sispann fè krim, paske daprè liv lavi an, avan nou mouri, nap peye tout sa nou fè ki mal. sous la tête.